Ayibobo Ayibobo Ayibobo Ayibobo Si nou menm tou vodouyizan nou di pa gen Bondye, nou pa kwè nan lwa non pli. Men ki Bondye? Si nou di nou pa kwè nan Bondye, pa gen lwa, men ki Bondye? Eske se Bondye yo di nou ki nan nyaj la? Fò nou ta chache konnen ki Bondye. Eske se Bondye ki Nan syèl la. Èske gen yon syèl vrèman? Selon filozofi yo, nou pa kwè nou ka viv bagay sa yo. Men sofke nou konnen gen yon Bondye ke nou menm lèzòm nou pa konnen. E Bondye sa a ke nou menm lèzòm pa konnen an, se yon Bondye k ap viv anndan nou. E tout kote nou pase nou pase avèk Bondye sa a anndan nou. Bondye sa a li renmen tout moun kèlkèzanswa koulè yo, ran sosyal yo, apatenans politik yo, Bondye sa a renmen tout moun. Li renmen moun ki an Ewòp. An Azi, an Afrik, n Afrik e l Oseyani. Bondye renmen moun ki nwè ak moun ki klè, ak moun yo rele po po jòn yo. Si nou konnen gen yon Bondye ki anndan nou, ebyen, epi nou konnen tou gen zansèt nou yo, sètadi nou kwè nan lanmò. Si nou kwè nan lanmò e nou kwè nan Bondye, fò nou kwè nan tèt nou tou. Nou manje 3 fwa pa jou. N al travay. Nou fè lanmou, nou fè pitit. N al kay zanmi nou, nou vwayaje. Men gen anpil bagay nou poko fè. E tout moun pa fè yo. E se sa k pèmèt ke jodi a, mond lan boulvèse. Sa nou pa fè a, kèlkeseswa kote w ye a, ou gen yon Bondye pou w pale avè l. Ou gen yon Bondye pou priye. E Bondye sa pou priye l, fòk ou chita avèk yon gwoup de moun pou w antre an konsekrasyon pou li menm pou li rantre anndan w. Gen Bondye yo priye yo di yo menm yo priye l avèk chaplè. Gen Bondye yo priye avèk labib. Gen Bondye yo priye avèk balèn. Nou menm Bondye pa nou an se avèk balèn, chodyè lwil, avèk pozo ensi. Ball se nan sa yo nou priye Bondye pa nou an. E lè nou priye Bondye pa nou an, nou jwenn rezilta ladan l. Imajine w manman mou a 92 an, depi lè l gen 3 zan se Bondye sa l ap priye. Li pa pèdi l on jou. Li bat rekò rèn Elizabèt bat la, li gen 90 mou a 96 an. Li gen anpil milya. Li gen plizyè peyi k ap peye l kòb chak mwa. E manmanm menm ap viv de vodou sèlman epi l mouri a 92 ans se deja kèlke choz. Gran papam mouri a 106 ans li kwè nan Bondye pat janm ale legliz protestan ni katolik. Ou menm tou si w gon Bondye maten an ou vin la pou w priye nan Bondye a se pa Samba L ki pral ede w jwenn Bondye sa se pa manbo kouzin ki pral ede w jwenn Bondye sa. Men se ou menm nan konsekrasyon pa w, nan demand ou, w ap jwenn Bondye w la vin anba lapòt. E se ou menm ki ka libere tèt ou de tout move flid ki ap travèse w oubyen k mete w nan mitan yo. Se pou sa nou fè yon sèk pou w antre nan sèk la. Se pa nenpòt moun ki ka leve pou yo vin chita pou yo di w vin pou nou priye Bondye, non. Sa pa fèt konsa. Se pa paske moun nan wongan l ka di w vin nou priye Bondye, non. Fòk li gen yon fòmasyon akademik ke yo ba li anndan vodou. Yo rele sa fòmasyon spirityèl. Lè w gen yon fòmasyon spirityèl, lè sa a ou ka antre an spirityalite avèk tout moun ki otou de ou menm. Lè sa a ou vin yon gid spirityèl. Nou menm nou se yon gid spirityèl. Ke leta rekonèt depi 1994 ke nou pran yon fòmasyon akademik vodou pou nou fè laspirityalite. Dè milye moun pase la, de plizyè jenerasyon, plizyè koulè moun, plizyè moun ki gen plizyè lang pase la. Yo vin gade, yo vin konprann, yo priye. Pou nou te fè sa nan lane 1994, ebyen, pwofesè nou te rele Wilson Morancy avèk ministè dè Kilt, yo te vin la, yo plase nou, yo remèt nou on badj ki di nou re-otorize, epi ministè ba nou on otorizasyon. Ladan yo nou fè antèman, batèm, maryaj nan spirityalite a, se pou sa nou gen yon rityèl de batèm pou nou batize moun, lwa ak pitit moun ak maryaj moun, maryaj spirityèl, maryaj natirèl. Epitou nou pa di bib anndan vodou, men kòm kote nou pran nou te pran fòmasyon spirityèl la se yon prèt legliz katolik ki te vin wongan ki te prepare fòmasyon yo, li te rele Perisil. legliz. Men nou gen liv sa ki se liv sakre Oloun e se sa a, se ladan, landan l nou pral jwenn. Fòmasyon ki anndan li yo pou nou pale yo, yo an franse e kreyòl. Jodi a nou pral pran ansènyeman 30. Sa vle di se kòmsi m ta di w nan yon bib, ou di m pral pran chapit, konbyen chapit ou di m, Sòm? Yo kòm si yo t ap vin bay yon vèsè. Ebyen nou menm nou pral pran ansèyman 30. E ban bon kouzin pral li l an kreyòl pou ou men li pa di fransè men nou vle l li an kreyòl pou ou pou w ka byen konprann apre nou pral ba ou esplikasyon. Ayibobo Leson 30 Mwen se moun ki gen prensip Lwa yo gran Yo se baz lavi a. Yo egziste avan tout bagay. Se yo ki fè tout bagay egziste tou. Tout sa k ap viv rejwenn yo nan lwa yo. Se lwa yo ki premye. Se yo menm ki èt tout bagay ki egziste, tout moun dwe rekonèt sa. Tout dlo ki sou tè a, bèlte lanmè a, gaye grandè yo. Tout moun ki entèlijan yo, ki konn sous bagay yo sezi. Sezisman pran m, m reflechi sou tout sa l fè, m jwenn prezans yo nan tout sa yo fè. Mwen jwenn tèt mwen nan sa lwa yo fè. M se moun ki gen prensip. Lwa se baz kwayans mwen. Se li menm ki lavi a, li bay lavi. Li premye nan tout bagay. Li tout kote. Li la pou tout tan. Se lwa ki premye. Nan kwayans nou, nan lavi nou, nou fè yonn ak pisans sila. M rantre nan prensip li yo. M se moun ki gen prensip. M se moun ki gen prensip, mwen rekonèt grandè lwa yo. M di fò kantite pisans yo genyen, m konprann se yo menm ki se premye nan tout bagay e m dekouvri rezon lavi m nan divinite yo ki total kapital. Ke anyen pa depase m se moun ki gen prensip. Paske m ka konprann sa ki nesesè ak sa ki pa nesesè. M rive rekonèt kilès ki fè tout bagay. M rive chape anba tout fo papa pou m kole kò m sou lwa yo. M rive wè kilès k ap pran pòz manman m ak kilès ki manman m tout bon vre. Epi mwen wè se peristil mwen ki ap rann mwen lonè, ki montre m ke mwen merite respè, ki respekte m, ki montre mwen gen mo donè, ki fè m wè Mwen avan tout bagay ak lwa yo. Mwen se moun ki gen prensip, m se moun ki gen prensip anpil paske mwen konnen lwa yo gran. Ayibobo. Depi w pa gen prensip nan lavi a, ou pa gen okenn kote w ap rive. Premye prensip pou w genyen, se prensip laspirityalite. Fò w aprann pitit ou lè l leve legnmaten pou l pran yon balèn, oubyen l pran yon pot dlo pou l fè sa yo rele libasyon oubyen jete dlo. Libasyon an se lè w ap jete twa ti gout dlo oubyen lè w ap jete dlo. Li premyeman l ale anfas solèy la, aprè li bay do, aprè l gade la, kat fasad, lè l antre nan kat fasad la, li jwenn kat fòs ki gen enèji yo. Li jwenn solèy la, li jwenn dlo a, li jwenn tè a, li jwenn lè ak van ki fè pati kò l. Imedyatman ou konnen ou gen prensip sa a e wa ou bay pitit ou prensip sa a, yo p ap leve yon jou pou yo sòti deyò a san yo pa antre an kontak avèk manman yo, papa yo. Manman yo, papa yo se lwa yo. E nou te di w deja, ou tande nan chapit la yo di, pou m soti anba tout fo papa ak fo manman. Se wè ou wè moun nou vin nan peyi sid la, li pran yon papa, se yon fo papa, li pa kwè nan lwa, li pa gen yon prensip vodou. Li son fo manman, li pa yon, li pa kwè nan lwa, li pa gon prensip vodou. Manman an ka ba ou rason epi ou menm ou pase ou kitel dèyè. Paske li pa gon prensip poul sèvi lwa. Li pa gon prensip poul viv avèk lwa yo. Prensip yo, lè nou genyen yo, pa egzanp gen de prensip pou genyen lè wap sèvi lwa, lèw leve maten ou paka antre an kontak avèk lwa san ke ou pa lave bouch ou. Ou gon pakèt bakteril antanke gason kap sot nan bouch ou. Fi yo gen yon pakèt bakteri k ap sot nan devan yo, gason yo gen yon pakèt bakteri k ap sot nan dèyè yo. Ebyen, si bakteri sa yo sot nan kò ou, fò w leve pou w pwòpte kò ou, espirityèlman, fò w pwòpte kò ou pou w al antre an kontak avèk zansèt yo, pou w al pale avèk gran paran w yo. Fò w vin devan yo pwòp, fò w santi bon. Oke ou pa gen pafen non, yon ti florida, yon ti rèvdò ou pase sou, pou yo ka resevwa w lakay yo. E se sak fè nou di nou se yon moun de prensip. Yon moun de prensip se yon moun ki sòti, li di cheri, map vini. Li di mari l, map vini. Mari a di men ki kote w prale cheri? A, m pral priye maten an nan perisil kay yon gran Sambayèl. A kilè priyè ap kòmanse? Lap kòmanse a onzè. A kilè lap fini? Lap fini a 2 zè. Depi 10 zè 30 ou deja la e kou kou fini a 2 zè ou pran telefòn ou di cheri mwen tèmine. Mwen tèmine m pral antre lakay. Ou konnen tèlman ou gen prensip, si w rive nan wout la ou frape pye w oubyen yo kidnape w machinn frape w, kòm ou son moun de prensip mari w konnen ou te deplase lakay li. La sa ou kapab di Je suis un nèg de prensip. Ou se yon èt ki gen prensip lanmou, prensip renmen, prensip viv ansanm, prensip pataje, eksetera. Se la prensip la kòmanse. Men prensip la kòmanse nan ou menm pou l fini nan madanm ou ak pitit ou, ak sèvant ou. Yon moun ki gen prensip pa p ka leve maten an la pou l di bon, e dam kot dam ap travay la? Ak bon vè dlo dlo mwen. Non. On moun gen prensip se on moun ki gon sajès, on moun ki gon lanmou, on moun ki gen respè. Depi ou gen prensip, ou gen sajès, ou gen lanmou, ou gen respè. L ap di, Cheri, al pran yon ti dlo pou mwen silvouplè. Paske on moun travay avè w di, Al pran dlo pou mwen. Non. Ou pa respekte zansèt yo. Moun kap travay avèw yo, yo gen yon lwa avè yo. Jou wap pale avè yo a, yo gen dantò sou yo. Jou wap pale avè yo a, yo gen freda sou yo. Jou wap pale avè yo a, yo gen danmbala sou yo. Epi ou di, ay mwen pa konn mwen tchetche! Kot prensip la? Si ou pa respekte moun ki bò kotew, ou paka di ou gen prensip. Epi ou pa sèvi lwa tou. Ou leve maten paske madanm ou te gen yon kontak a yon moun, ou bal yon souflèt ou pete jel. Se jou sa li te an konsekrasyon san l pa rann li kont avèk Ogou. Se Ogou bay souflèt la. On moun ki gen prensip pap tire kou sou madanm li. Se yon moun ki gen yon respè mityèl pou zanmi, respè pou madanm, respè pou fanmi, respè pou lwa yo, tout sa yo se de prensip fondamantal lèzòm genyen. Imedyatman ou gen prensip. Ou gen yon lè pou w antre, ou gen yon lè pou w soti. Epi ou konnen tou nan prensip la, moun ki pi piti lakay ou se yo ki pi gran. Si w pa aprann sèvi avèk ti pitit la ki pi piti a pou w di, Cheri, ale tann malèn nan, pa kite l sou sa a, sou tab la, l ap boule tab la. E si w vini sovajman, ou pouse l pou w di l, Ale chan balenn nan! Ou vin fè lè manman l pale avè l pou l di, Manman, ale chan balenn nan! Se w menm k ap ap di l sa. Yon moun ki gen prensip se yon moun lè l soti, l antre lakay li, premye bagay li fè, l lave men l paske gen kowona deyò a. Men e pa kowona sèlman. gen bedann, gen estichin, gen lyèv, se de bagay wongan, manbo oubyen moun ki malfektè ka manyen men w epi kounye a w ale w fimen yon sigarèt san w pa t lave men w lè w antre oubyen ou parèt san w pa lave men w vin manyen madanm ou. Ou pote tout mikwòb sa yo ba li Ou mouri li mouri. Paske ou pa gon prensip pou lave men. Fok ou lave men ou fok lave men ou lè w antre lakay la avan ou manyen madanm nan avan ou manje. Moun ki vodouyizan konn prensip sa yo. Fò yo gen bon prensip apre sa wap mouri andan vodou. Men se pa vodou yo kreye l bagay sa yo se de pwazon ke legliz kreye legliz kreye depi avan nou menm nou te la. Legliz kreye paske yo te gen yon gè Sa yo rele gè fwad la kote ke legliz li menm lap batay ak moun lap detwi moun ki pa vle mache nan prensip Bondye l la. Se pou sa maten yon parèy la pa gen kote pou met moun, nou pa ka fòse w vin priye lwa w, nou pa ka fòse w vin kwè nan lwa w, nou pa ka fòse w vin gen prensip avèk lwa w. Sa se konsyans ou pou w dakò l. Nou pa mande w pou w vin vodouyizan, nou pa sa nou vin fè maten an la. Nou pa mande w pou w vin fè leson, se pa sa nou vin fè maten an la. Nou pa mande pèsòn vin fè wonga, e pa sa nou mande w. Nou mande w pou w antre an kontak avèk espri w yo pou w gen yon prensip kòman w sèvi avè yo. Se sa nou mande w. Ou ka vin la a, ou pa janm tounen ankò. Se pa sa nou te mande w vin fè. Nou pa mande w vin mete gad. Nou pa mande w vin fè beny chans, beny devèn, beny giyon, beny djòk. Se pa sa yo nou mande w. Nou mande w fò w gon prensip pou w viv avèk lwa w yo. E pou w gen prensip yo, fò w konsantre. Fò w mete lwa yo anndan w. E ki sa ki lwa yo? Fò nou chache konnen. Se pa sèlman vin chita nou pa konn sa ki lwa. Lwa yo nou di w ankò, se lè gen lamò gen lwa. Se pa gen lanmò pami nou an? Kisa nou la? Maten an kisa nou te tap adore la? M pa tande. Sa nou te tap adore? Se ladorasyon de de lanm. Kisa k lanm nan? Se mò yo e zansèt yo. Sètadi si yo pa mouri, nou pa kapab genyen lwa pou nou sèvi. Se paske te gen lanmò. Men kounyela a n al wè, e lè nou pale de Bondye? Lam, pa vre? Li vin lam, sètadi imedyatman li vin yon es? Espri. Yo menm kòman yo rele l? Lespri sen. Yo rele l lespri? E nou menm nou rele pa nou yo zansèt. Lespri ansestwo. Lespri ansestwo. Sètadi dè de kote, ni nan legliz pwotestan, ni nan katolik, Kisa nou ap pèmèt ke yo gen lwa ou byen yo gen espri a? Lamò. Sètadi tout kote y ap fè adorasyon de lam. Si nou pa pa gen lanmò, nou pa ka fè adorasyon. Alò, lè w di w pa p vin kay Sammaèl, se dyab, manman, se manman an papa w ki di dyab, gran paran w yo te mouri a. Si mwen menm mwen di w pa al legliz se vre pou w al priye, sètadi mwen menm mwen pa kwè nan lamò. E legliz sen Pyè li menm li pap di w se lamò yap adore, lap di w se le pè, le fis e le sentespri. E se la, li confuse ou. E li confuse pou ou pa konprann. E se la nou menm pou nou di nou se yon moun de prensip. Antan ke prensip nou genyen yo, nou konnen nou gen yon Bondye. Men ki kote Bondye a ye? Eske Bondye a se le pè, le fis e le sentespri? Èske Bondye a se zansèt yo? Non, non. Nou kwè Bondye a se ansanm de kwayans nou ki anndan nou. Bondye a gen de koulè. Li gen youn ki se byennèt, li gen lòt la ki se lamechanste. Èske nou wè Bondye a? Oke. Sanba èl è bon paske sanba èl fè bon bagay. Sanba èl è move paske li gen yon lespri dyabolik. Men, men Bondye mesi. Men Bondye, men Bondye. Eske san lè a nou pa chache san baye lè bon? Eske san ba dlo a nou pa chache san baye lè bon? Ou pa yon lòt balèn. Balèn ou te genyen ou limenl e ou pran lòt balèn nouvo a yo ba ou an li menm ou pran balèn nouvo sa a ok ou pran balèn nouvo a sa se ansyen an e bout ansyen an ou limenl ou vin ou limenl la a. Bon sa se te ansyen yan sil pa fè kòman yap fè konprann sa se ansyen manèl lan si mal limenl pandan nan priyè ya lap fini li pap rive non pam nouvo yo te pou mwen an m pran li m limenl ladanl lèm prale m kite lap limen nan poto mitan an epi sa limen m te gentan etèn li poum fin limen ladanl ma lavel pou lèm rive lakay mwen poum limenl poum fè demann mwen poum etèn li ankò lèm rive premye novanm mwen te gon ve mwen fè avèk lwa yo. M te gen yon pwomès m ap fè avèk lwa yo. Mwen gen yon bagay m ap mande lwa yo. M pa konn sa l ye. Se pitit m pa ka fè, m ap limen balèn nan jiska novanm pou m ka fè yon pitit. M pa ka mande lwa yo tout bagay. Si w mande yo tout bagay, w pa jwenn anyen. Si w renmen avè m, w mande m tout bagay, fò m ap fè ba w yo. Nou pezib, epi n ap tande pawòl lwa yo. Moun ki pa gen prensip pap ka tande pawòl lwa yo. Telefòn li pa nan zòrèy li, sigarèt li nan men li, kleren nan men l. Gen moun ki di, pa gen kay sa bay èk sèch, tete nèg sa ye. Se vre mwen konnen sa son tete nèg. Pase fi pou nou jete kleren, pou nou limen pozon mwen si, pou nou limen balèn, pou nou limen lwil chodyè pal maske, lwil doliv, eksetera. Se sa nou vin fè. Pandan wap fè konsantrasyon an, bliye mari w ti reyinè fanm. Poukisa lap panse de maro pandan chita lagel lot fanm li pa panse de ou li menm lap panse de fanm ki avel la li bliyew se bat pou ou li te ye lwa fèl ale paske lwa gon lwa gon fanm ki pi bon lap pot ba ou lwa fè fanm nan ale gon fanm ki pi bon lap pot pou ou. Ou menm ou vle mouri ou vin di sa men si nèg sa pa tounen m pito touyel maji pou ou lap tounen men li pa vle rete maji paka fè moun ki pa vle rete avèw rete avèw lap retounen nan kay la lap achte bagay ba ou lap bezwew lap fè tout bagay wap chachel wap wè si bondye di li desann li pa gen sa pou ou. Depi jou sa nou sot ap fè priyè nou gen chante nap priye nap danse chak moun ki vini a maten an nap mande w pou ki bo konsagrasyon sa dènye samdi a pou w la avèk balèn w nan men w e mwa novanm nan pou w gen balèn w nan men w pou w al antre an kontak avèk zansèt yo nap di w sa pou w fè tou.